Map salye tout polisye vanyan yo, map salye dcpj pou bèl operasyon sa e m swete ke sa kontinye paske kote m te ye a pou jan m santi nèg yo antre jis anndan avè m, m pat gen espwa map janm soti la, m di tèt mwen kote lapolis pral antre yon kote konsa. Nèg yo pran mwen pandan m ap soti Taille Noire Coiffure, m se yon sipèvizè kondò sekirite, m sot bay yon fakti. Lè m tounen epi m wè yon pakèt sivil ame a manch long, yo pwente sou nou, nou leve 2 men nou anlè, yo fè nou desann, yo fè nou kouche pla nan bak machin ke n te a, pwòp machin nou te a. Kounye a yo menm yo pran kontwòl machin nan, Yo file. Tèt nou ate. Nèg yo tèlman antre anndan avè nou, tèlman antre depeyize, m santi nèg yo antre anndan, m di a bon pa gen espwa. Kote lapolis pral antre jous kote sa? Sa di m pa gen espwa. Epi dezyèman m di tèt mwen bon, e malere m ye? E moun lakay mwen pa p janm jwenn kòb sa. E ke se si ke alavni e jou m k ap konte. Epi pa mirak, alò m te gentan fè, yo vin avè m yè. Men premye jou a, e te yon kalvè. Premye jou a, e te yon kalvè. Pase nèg yo mare 2 pye nou, 2 men nou. Gon kote, gon gwoup nèg ki vini, bon, pa konnen si se pa mechanste, nèg yo pran yon baton. Nèg yo ouvè, sitou pou mwen menm menm, nèg yo di m gen prestans, m sanble a polisye. Yo di se pa se pa sipèvizè m ye vre polisye m ye nèg yo ouvè makout baton nèg yo ouvè epi yo pa vle w kriye yo pa vle w rele nèg yo ouvè makout baton kounya la yo mare n yo kite nou mare a epi y ale kounya prèske vè inè di maten genlè gen yon gwo chèf ki vin vini chèf la gade chèf la di o apa yo mare nèg yo Epi kounye a gen chofè ki te avè m nan ki di, chèf la, m ta swete ou fè m gade yon ti alkòl wi pou tèt mwen. Kounye a li di, sa w gen nan tèt? Misye di, yo bat mwen. Li di, o! Li di, o! Ou kwè m di nèg yo pa bat nèg yo? Sanble gen yon lòd ki pase pou yo pa t bat nou, men sanble gen yon gwoup nan yo pa mechanste ki pa t respekte lòd la. Epi kounye a la, li di, bon, misye pa bat nèg yo. Epi nan lòt jou, jodi dezyèm jou a. Yo pa bat nou, yo pa mare nou, men nou soufri grangou e nou manke jwenn dlo, m vin konprann ke nèg yo te sispèk lapolis genlè pral fè operasyon, nèg yo pa rete nan espas la, nèg yo jis yon kout pase epi y ale, sa vin koz nou soufri grangou, depi yè m pa benyen non, m pa benyen, m pa bwose dan m anyen, m santi m kat senk la, sa di m pa bon menm. M ap poze w menm kesyon ak zanmi m yo, e kòman w konprann ak espas la, kòman w wè peyi an? Wap kontinye travay ou byen rete la Guy. Bon, mwen e malere m ye. Mwen nan yon ti djòb sekirite m ye. Sa vle di m pa gen mwayen pou m deplase, onètman. Bon, map kontinye viv ladan l, men m swete ke responsab yo ekipe lapolis la avèk plis materyèl, ba li sitou pou elikoptè, paske ou pa ka yon lapolis menm ou grenn yon elikoptè ou pa genyen pou fè entèvansyon. Epi m swete tou nèg yo nèg yo ranfòse lame a, fè rekritman, mete ansanm a lapolis pou bay sekirite nan peyi a paske poukisa yon moun oblije kite peyi a? M pa wè pou ki rezon. Ou konprann? M fèt an 7 oktòb 1973. Yo pran nou yè pandan m ap sot Fonparizyen. M sot ba yon fakti pou Kondò Sekirite. Pandan n rive Latranblè, men m pa konn Latranblè konbyen paske m pa konn zòn nan. Men kote yo pran m nan e la a yo genlè fè baz. Yon pakèt nèg lou de ma ame yo pwente sou nou. Yo pran nou. Donk, m swete ke yo ranfòse lapolis, bay lapolis elikoptè, sitou pou elikoptè, epi ranfòse lame pou travay de konsè a lapolis. Pou met sekirite nan peyi a pou peyi a retounen janl te ye avan. Yon mesaj pou lapolis. Bon m swete nèg yo kouraj. Monchè m te pèdi espwa kote mi a. Paske ti tèt mwen jis kote sa mi a. Kote lapolis pral vin la. Epi erezman lapolis vin libere nou. M ap di yo mèsi anpil paske paran m e malere. Onètman m pa bay tèt mwen manti. Si e pou kòb li ta pral mande a m tap mouri. M t al pran yon kamyon Senmak. Pandan m ap soti Senmak, m rive Kwadèboukè nan lè twazè, twazè edmi yo. E pandan m rive sou wout Kota Micho a, epi ti mesye yo te nan lari a, nèg kòlèg yo, yo prete zam sou mwen. Pandan yo prete zam sou mwen, bon, e manch long ki prete sou mwen, m pa ka nan fè dezòd pou m al pèdi vi m. M oblije kanpe, yo avanse, epi yo mande m kote m prale. Lè yo mande kote m prale a kamyon an, m di fo ayisyen m ap antre a kamyon an la son djòb m ap fè. Misye di bon ou p ap ka ale non, n ap antre nan baz ansanm avèk ou. Li voye 2 sòlda li akonpanye m, yo chita adwat e mwen menm ki tou ap kondi machin nan antre nan baz yo ansanm avèk yo. Lè m rive yo fè m kanpe kamyon an sou yon tèren epi gen lòt 2 ki akonpanye m y al fèmen m anndan yon kay depi jedi a. Kounye a la m pa janm ka gen aksè pou m pale avèk fanmi m. Se dimanch lan yo ban m yon ti aksè m rele pwopriyetè a. Lè m rele pwopyetè a, yo bon, yo pa menm bon m tan menm pou m ta esplike kèk bagay ansanm avèk li, paske chèf la te tou kanpe devan m nan, ou konnen, depi yo nan men chèf ou ye, ou an otaj, gen bagay ou pa ka fè. Kounye a la menm, mwen menm m pa t jwenn aksè pou m te pale avèk moun ki te voye m nan byen, yo pa t ban m opòtinite sa, e yo menm te lage pale ansanm avèk li. M pa konn kòman l te planifye ansanm avèk yo a kòman l pa t planifye pou kamyon an, men kamyon an te gentan nan men nèg yo, men l te di m nèg yo mande l 500 mil dola ameriken pou kamyon an, pou yo bay kamyon an a tout premye. Bon mwen pa jwenn opòtinite pou m te ka pale avèk Maèk moun ki te voye m nan pou m te ka di l monchè pale a nèg yo ba yo dyalòg pou wè ki sa k te ka sòti pou te mete m deyò pou de jedi a jodi a m pale avèk Maèk pandan 2 fwa. Moun lakay mwen pat janm tande m menm menm bon si yap tande m kòm sou lèzond la m panse yo ka tande m la kounya la ou konprann men depi jedi m nan men nan men bandi yo te kenbe yo te kidnape kilaj kilaj m gen 43 zan m fèt premye setyèm an 1979 bon chè mwen m trè m trè kontan m apresye sa anpil paske sak fè m apresye sa. Nou tap soufri anpil pase lè map imajine m wè timoun ki pa menm pa timoun ki ka pitit mwen se li kap kale m kap ban m kou kap mal repose m santi sa te fè m mal anpil lè yo mare de men m yo mare de pye m tankou m pat janm te konn wè kou sa yo ou konprann sa yo fè m mal anpil men nou t kote nou te ye a nou te ap priye ak lafwa nou ap priye ak lafwa nou ap priye depi yèreswa nou sou tansyon tou. Nap priye nap priye bon bondye pou nou bondye voye lapolis sou lè lye mete nou deyò kote nou te fèmen an se bondye poun di mèsi pou sa wi ti moun ki andan kap sèvi yo ti mesye yo kite pou bay sekirite ki pou veye nou ki pou ba nou dlo Si nou bezwen manje ki pou mennen nou nan twalèt bagay sa yo paske. Èske ou wè gen fanm tou nan baz lan e ki ta. Non bon, m pa tèlman wè fi. E gen de lè nou anndan ou konnen depi w anndan ou pa ka fòse pral gad nan douch yo wè y ap ba w kou. Kote yo mete w la e la w oblije rete. Nèg yo bon moun wi. Wi bon, yo bon moun. W ap vire do m la w ap wè m gen anpil mak nan do m. Bò epòl mwen la w ap wè sa tou ble. W ap wè tou bò lam yo se kou m pran. Pase tout mak sa yo se kote yo mare mwen. Konprann? Yo mare ponyèt mwen avèk kòd. Konprann? Men Bondye pou mwen m deyò kanmenm. M panse e moun ki te voye m pou kamyon an, kòm li te gentan an dirèk ansanm avèk yo, m pa konn kòman l ap fin fè bagay yo, kòman l ap planifye avèk yo pou si pou si pou l repike re fè yo ba l kamyon an pou l pran kamyon an. Pase yo te gentan mande l lajan. Labantan nan nèg yo kanmenm bay kamyon nan men nèg la. Bon m pa fin bliye baz 400 mawozo paske baz 400 mawozo m konnen yo gen alye yo konnen men chofè wout la mye yo toujou nan ling bayèbwenn nan zòn sa yo toujou parèt yo toujou parèt nan zòn nan mowo men pou nan direksyon yo pran m nan se kota michou yo di nan ling sa e kòlèg ki jere zòn sa bon m pa konnen Voye mesaj map voye bay la polis e felisite yo pou bon travay yap fè pase depi lè cha ap antre nan lakou a m di mesye nou sove wi pase a e cha kap antre la nèg yo gitan kouri yo pa la men piti sa li menm depi yè reswa nou an difikilte nèg yo pa rapò yo gilè frape depi yè men kounya yo an difikilte pou kote nou ye a. Yo pa yo pa stab jan yo te konn stab kounye a nou te dè pou sove m di misye anmè nèg yo pa di nap sove misye dim non pa sove lè kounye a lè lè cha vin parèt m di map nap sove men cha a li di non pa sove pase si w pral sove cha a ap konnen menm nèg yo kite yo vini pou yo pran nou anndan. Pandan l di kite yo vini pou yo pran n anndan an, kounye a pandan nou sispèk chèf yo kòmanse pral nan pozisyon pou yo rive kote nou ye a, nou oblije ap pale, n ap deklase gagann nou, epi patnè k malad la, misye te tèlman gen pwoblèm tou, li tou di chèf la, men nou la, men nou la, men nou la. Epi lè chèf yo parèt, yo prete sou nou, yo di tout moun 2 men anlè. Men mwen menm, pandan yo di tout moun demen lè avanse, m gen rad, m gen tenis, men m gen pantalon m pa gen m ki tan pran yo, m kite yo m di zafè, m ale soti m benyen soti. Ou konprann, m di zafè yo, m di chèf yo, m di chèf yo pou yo kenbe la, sa yo travay la si yo kenbe konsa m panse y ap arive jwenn yon solisyon kanmenm.